Nan zòtèy yo te vin pran tout pye m. Depi ki lè? Pandan de semèn. O, pandan de semèn yon kranp pran ou li fè w pa ka kanpe. Li pran w nan tout zòtèy. Nou wè koze k gen sou latè? Yon kranp ki pran l nan zòtèy, epi. Ayayayy! Kranp lan pranl nan pye Konya lap fèl mal li paka mache lap soufri leve men nou anlè pou dam sa ah lala ah non mande espri kranp sa pou soti nan kò dam sa. Espri kranp, ou te gen volonte pou w abite nan kò sa a. Men tande byen, nou se Legliz, nou resevwa pouvwa pou n detwi tout mal ke w vin fè nan lavi moun espri kranp. Ou kokobe anpil moun deja, ou enfim anpil moun deja. Men dam sa w pap ka mete l chita yon kote. Ou pap ka kokobe l. Ou pap ka kokobe l. Ou pap ka mete l chita yon kote. O non de Jezi espri kranp se pou soti nan kò sa. Pa! Se pou soti nan kò sa. Se pou soti. Pa! Espri kranp se pou soti nan kò sa. Lib! Misyon w fini. Misyon w fini. Misyon w fini nan kò sa. Misyon w fini. Espri kòp misyon w fini. Dam sa lib. Li geri jodi a. Li geri. Ou geri madam. Madam ou geri. Ou geri anba espri kòp sa ou geri. Ou geri. Ou geri. Ou geri nèt. Ou lib o non de Jezi Kris de Nazarèt. Ou lib. Ou lib. Frape men ou kriye gerizon. Lib. Ou lib. Ou lib.